Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Trè bòn semèn nan nòtre kompanyi. E kòman tout ba ye? Eske tout ba anfòm? Nap esye tjenbe? A bè se sa. Se parti pou vòtre emisyon. Nou genyen genyen Sid, genyen Nip, gen Grandans. Donk, a 8 è 16 minit, anpil moun di tè a sekwe. Nan anpil lòt zòn, lò pran Ansavo te gen yon mouvman de panik, pwiske la tè a tranble ankò se maten, se lendi maten. E daprè enjenyè jewològ Claude Prepti, li menm ki se direktè. Biro dè Min ak Enèji. Panik sa a te pwovoke sa n ta kapab rele yon mouvman mache prese kote ke anpil paran te oblije al chache timoun yo lekòl nan anpil zòn nou sot site la a kote ke nan Kap Ayisyen nan Pòdepè ebyen se te anpil moute desann, yon gwo mouvman de panik. Paske nou konnen, nou kon sa n ta kapab rele yon move souvni an de tranbleman de tè. On se rapèl janvye 2010, on se rapèl egalman out 2020 jiska prezan. Donk, genyen de moun ki oblije loje yo la nan kan de fòtun. Donk, tranbleman de tè la li pase, li ravaje kay yo. Anpil sa yo te posede ale anba dekonbre. Donk, jounen jodi a la se a refaire anpil gwo pèsonalite yo menm tou tonbe donk a chak fwa tè a sekwe anba pye w donk janr de souvenir sa yo vini nan tèt ou. Les 2 journalistes ki te yo menm asasinen, asasinen au niveau de la boule. Fò n di ke jounalis sa yo, yo antere men gen anpil bagay ki rete dèyè. Vendredi dernier se tè les funérailles de Wilguens. Funeray Amadi chante Samdi nan Departement du Sud. Nou te wè tout sa k te pase nan funeray Wilgens lan. Men ou ta kapab di pou anpil journaliste nan Port-au-Prince, se kòm si funeray ki fèt Okay la, funeray Amadi an, se te un peu dans la discretion paske pa t gen twòp moun ki fè le déplacement. Ekoute wout Martissant se a evite. Donk se fanmi e kelke pwòch ki reziye yo ki ale nan fineray sila. Mwen vini avèk dosye sa ankò se pou m kapab mete baton nan wou yon gwoup de jounalis, m pap fè pèsonalite, m pap site non, ki yo menm te pran inisyativ pou te kapab sipòte fanmi Wilguens avèk Amady. Yo te lanse yon fundraising sou rezo sosyo E daprè enfòmasyon ke mwen genyen, aparaman sèjan la orè deja rekòlte di mil e kèlke santèn de dola ameriken. Men lobjektif se tè de rekeyi anviwon 20 mil dola nan pèspektiv pou kapab bay chak fanmi di mil dola. Louwab sèt inisyativ. Nou vin rive yon kote ke Antèman Wilgens pwograme, Sèjan Laon demande a la famille pou yo kapab repouse dat la, mete l un peu plus loin, yon mannyè pou yo ta kapab gentan jwenn yon ti mwayen nan men yo pou yo fè aktivite yo. Lè mwen pran kontak avèk youn nan pwòch fanmi Wilgens, il m'a dit que, On n'a rien reçu jusqu'à présent. Yo poko resevwa anyen. Men, m pa kwè nan pral kouri kritike. Se son de jounalist ki on pri yn inisyativ. Ki sa k ka pase? Nèg yo kapab vle pou kòb la rive 20 mil dola, epi yon mannyè pou kapab bay chak fanmi 10 mil dola. Pou kesyon bay kòb la m pa kwè gen sirpriz ankò paske tout moun okouran. E tout moun mete nan tèt yo ke ekoute si yo ranmase 10000 dola ben il se pourrait ke chak fanmi kapab jwenn 4000 dola. Se pa vre? Men mwen vin gen yon ti pwoblèm se paske youn nan manm fanmi sa ki t ap pale avè m ki ap plenyen ki di ke nèg yo di l repouse dat la jiskaprezan yo poko di l anyen men li di ke l ap tann Wi, li di l ap tann, men nan atant lan tou, m ap mande nèg yo, mesye, si n te fè yon kalkil pou nou jwenn 20 mil dola a, li poko nan men nou, ekoute, lè 10 mil dola ke nou genyen nan men nou, an nou fè yon bagay ladan l, paske, ekoute, se toujou konsa li ye nan tout peyi, e nan tout òganizasyon imanitè, lè genyen yon inisyativ konsa, tout lajan ki rekòlte a, yo pap kapab vèse l paske petèt sa kapab rive genyen depans ki fèt. Pou w ale petèt Okay pou w al bay lajan sa a, genyen depans ki fèt. Gen yon ekip e chak bagay gen yon kou. Se sa k fè m di ke si nou ranmase dimil dola, ebyen se ta kapab evidan pou ke chak fanmi jwenn katwomil dola. Mwen m te panse ke nou ta pral asiste fanmi yo nan fineray la, epi aprè nou tap bay yo yon ti aktivite. M pap kritike non, paske mwen kwè nan nèg ki lanse inisyativ sa a. E m rete kwè nèg yo se tann yap tann kòb la plis, men ekoute, fanmi yo nan bezwen mesye, sa nou gen nan men nou an, ebyen ann pataje li toujou ann atandan ke nou ta jwenn plis kichòy. Brèf, dosye Marcti san. Nan Matisan, jounen jodi a la, genyen yon lòt inisyativ ki ap pran deja pou kapab pèmèt ke Martisan li libere pou yon mwa. Genyen yon pèsonaj nan Gran Ravin, mwen pale avèk li, li di m ke sanble Ti Lapli pral pale avèk Izo pou kapab bay 2 mwa. 2 mwa a, pap gen vòlè machin. 2 mwa, pap genyen kidnaping. 2 mwa, kapab pa gen afwontman tou. Men ekoute, bèl inisyativ. Men eske, desizyon sa ki pral pran pou ta kapab bay yon ti chans nan Matisan, se yon desizyon ki ini ansanm 3 moun yo. Paske, se son les 3 pèsòn ki son konsène. Paske si gen yon desizyon kap pran se izo avèk euh, ti lapli ki prann, mwen panse tou krisla li menm li ta dwe konsène. Paske si krisla di ben ekoute mesye ann sove martisan, izo di ann sove matisan, ti lapli di ann sove martisan, epi tout nèg di nap retire nèg nou yo. Izo etire nèg pal yo nan 4 la, Krisla etire nèg pal yo epi nèg Gran Ravin yo soti. Dayè gen enfòmasyon ki vin jwenn mwen ki ta fè kwè yo kòmanse rele nèg Gran Ravin yo pou yo rantre nan baz. Kounye a se sèl lapolis ki tap nan zòn nan. Lapolis tap chante kòk. Paske lè lapolis nan yon zòn, lapolis pap fè kidnaping. Lapolis pap vòlè. Lè pèp la wè lapolis, Se sèl lapolis ki nan zòn nan. Tout moun kapab sikile libreman. Donk, m panse ke se byen. Men, ekoute! Sa sèt yn enfòmasyon. Nou pa nan sekrè dè dye pou n ta di ke se tout bon. Non. Menm lè nou ta tande yon nouvèl konsa, men ekoute, fòk nou pran n avèk anpil prekosyon. Paske mwen, m pa anvi di yon nèg al pase matisan. Eske nou konprann? Menm lè gen yon lapè wi, fòn ta fon ti gade pou n wè kòman bagay la ye, balanse pandan de twa jou pou n wè kòman bagay la pral ye paske lè gen yon moun ki blese, yon moun ki mouri, nan bagay la se vrèman trist. Antouka n ap chache konnen plis sou kesyon sila pou n konnen kòman lapè sa li ap repati, kòman zòn Matisan nèg yo pral jere sa pou ke moun kapab sikile libreman. Lanmò Nègès Da. Hier je disais à l'émission Princess Da. Bah oui, parce que je la considère comme une princesse. La mort sa a komanse simen anpil polemik o nivo de la sosyete. Fi sa a ki genyen kont Facebook Toy A, paske se li menm aparaman ki toujou sou li, menm lè se ta kapab pa li menm ki administre kont lan, men gen anpil ti wounouwounou k ap fèt deja nan fanmi ti pitit lan. pou ta pote yon sòt dakizasyon sou fi sa a. Gen moun tou ki pran lapawòl pou di ekoute, nou pa gen dwa fè sa. Paske nan peyi sa a, lè yon moun ap fè byen, anpil fwa byen an tounen mal. Men zen an li menm, se sou Facebook l ap bouyi. Men m panse ke, si ti pitit sa a ta mouri, se ta pou yon kòz mistik, ebyen moun ki fè sa a, Li mechan anpil. E si ti pitit la tou l ta mouri se yon mò natirèl e ke yo chwazi pou ta kapab fè yon moun pote chay sa a, ebyen moun sa yo, yo mechan, moun ki ap antre nan lojik sila a. Se tou sa n te gen pou n pote pou ou. Ekoute, a tout a lè, on sera ensemble tout à l'heure pour la deuxième émission concernant Cité Soleil et vous allez écouter 2 zòtr chanson klase sur l'album de Vensty Couto. Konpwone byen. Donk rete avèk nou, talè nou pral moute, nou pral gen chans fè w tande 2 mizik yo. Alò pou moun ki ap kouri mande 2 mizik yo, n ap jwenn mizik yo. Men tande byen, ban m fin prezante nou albòm nan anvan, lè nou fin tande yo, epi kounye a n a mande mizik. Paske m lage sèlman 2 mizik, men nou git ap mande m mizik mizik. Banm chans poum fin pèmèt ke nou tande tout album nan epi aprè nou menm map vini aprè avèk lòt mizik yo poun kapab pataje avèk nou em panse ke sa fè nou du byen. Merci la famille kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail epi aprè qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.